Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon Kounya gen bandi dan la repiblik men atansyon bandi yo vin double paske ben mesye yo an posesyon de inifòm la polis. Mwen kwè ke gen yon polisye ki te fè yon video sikile a travè lè rezo sosyo e m ta kapab di li pote yon maksimòm de konsèy pa rapò ak polisye kap kanpe w nan lari. Donk genyen anpil polisye ki kapab kanpe w nan lari. Se aparaman kapab lepolis. Li di ke gen yon fason pou idantifye vrè polis ak fo polis la. Bon menm lè l te fo polis. Nèg la gen gwo zam ni nan men l, nèg la gen plis pouvwa ke nèg ki vrè polisye a. Anben finalman lè lepolis kanpe m map di wi kòmandan sa pou m fè pou ou. Lè lapolis kanpe m map di menm bagay la wi kòmandan sa pou m fè pou ou. Men atansyon gen nèg ki kòmanse pran inifòm nan la pou fè. Move bagay nan sosyete a. Nèg yo ap fè zèfèyis avèk inifòm lapolis. Donk y a kèlken, yo mete lapat sou li, jenn gason sa ki li menm abiye ak inifòm udmo. Franchman misye pa sanble a polisye a menm. Gen nèg ki gen inifòm nan, ou wè l sanble avèk polisye a, men figi misye parèt sispèk anba inifòm nan. Ebyen, maten an, ebyen fo polis sa kanpe nan kafou altènativ, se nan wanament. Ebyen pou l al fouye moun k ap pase mande moun k ap pase pyès yo. Malchans pou li, l al tonbe sou yon bon polisye epi polisye a tou arete misye. Ebyen fò n di ke pou lenstan misye pral reflechi. Yo jwenn ti bagay sou misye, yo jwenn kouto, yo jwenn kanif avèk lòt bagay epi apa de inifòm lapolis la ki sou misye donk E misye pran inifòm nan li pa menm mete l avè ton bòt menm mesye waww yo tap kenbe w zanmim yo tap gentan kenbe w gade wè misye nan foto a je misye sispèk anba foto a franchman mwen menm ta vre si l resi te kanpe m nan wout mwen m tap di eehh idantifye w chèf la bon de tout manyè misye pral reponn kesyon lajistis pa rapò ak zak sa li poze a paske se kanmenm fo e uzaj de fo. Allez-y pour d'autres dossiers! M pral fè yon ti pale avè w wi, Direktè Lapolis. Fò n di ke pòtepawòl Lapolis Nasyonal Dayiti a kominike Jedi bilan atak ame ki fèt kont antèn sou komisarya Lapolis nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan wikenn pase a. Bilan ki fè eta yon polisye ki mouri pa bal, yon blese ak 3 lòt ki disparèt. Ebyen tou di 4 ki mouri depi 3 disparèt. Depi w pa gen nouvèl yo konnen Yo fè vrè l, daprè Marie Michelle Verrier ki fè kwè divès materyèl enstitisyon polisyè la posede ebyen mesye yo al avèk yo. Pa gen di nouvo dan sa. Enspektè divizyonè la fè konnen pnh la atravè direksyon byennèt deja pote soutyen moral ak finansye bay fanmi viktim yo, n ap koute Marie Michelle Verrier. Nan dat ki te 5 jwen, dans la soirée, gen 2 antèn de polis Brouillard et Station Gonaïves ki te rive atake par des bandits. Gen 2 sou-komisarya ki se Duvivier et Soleil 2 ki te sibi atak tou nan menm sware a. Okou 2 atak sa yo, Gen 2 polisye ki te rive viktim. Nou te genyen Miradel Adolphe ki te rive pèdi lavi l e Fedlin Luc ki afekte nan antèn sou komisarya Gonayiv ki te rive blese nan senti li. Nan dat 6 jwen 2021, gen sou-komisarya Pòtay Sen Jozèf ki li menm tou te sibi atak de zòm ame. Gen 3 polisye pou kounye a ki pòte disparu. Polisye sa yo reponn o non de Guy Jean Frantz, Guervy Peterson e Jean Pierre Sylvert. Genle materyèl ke lapolis rive pèdi pandan atak sa yo. E gen de suit kap fèt ni kont moun ki komèt zak sa yo e lapolis ap chèche tout materyèl sa yo yo te rive pèdi. Nan dat 7 jwen 2021 nan Cesles, gen de endividi ame ki te rive tire sou sou komisarya a. Lapolis li menm ki te reponn a atak sa a. Mesye sa yo te abò yon veyikil, yo rive abandone li nan zòn Villatwa 39 e lapolis te pouswiv yo, yo abandone veyikil la. Lapolis ap chèche yo aktivman e gen de enfòmasyon yo te rive jwenn apati de veyikil yo abandone a e pral gen plis detay n ap gen pou nou pote sou dosye Sesres la. Bilan atak ki fèt sou sou komisarya a yo e antèn de polis yo, nou gen yon polisye ki rive pèdi lavi li, nou gen yon polisye ki blese, nou gen 3 lòt ki pòte disparèt. Direksyon Byennèt Polis Nasyonal Dayiti an rive rantre an kontak avèk tout fanmi polisye sa yo ki te viktim nan atak sa yo. genyen de sipò non sèlman moral e de priz an chaj pou tout viktim sa yo, de fanmi yo ki pral fèt. Pou polisye ki te rive blese onivo hanch li an, ki se Luc Fethelin, biwo sa a te vizite fanmi li tou e li menm yo t al rann li vizit. Gen swivi medikal k ap fèt pou polisye sa a lannuit Iba. Pou swen ke sa merite. Pour l'instant, on va regarder et écouter le Commandant en Chef de la pnh. Direktè Jeneral Polis Nasyonal Dayiti a di li revòlte pa rapò ak akwasman gwoup ame nan peyi a. Fò m di w byen, Mesye Léon Charles, Si w gen chans gade videyo sa a, ou pral gade anba kòmantè la, w ap wè konbyen moun k ap pale avèk ou bètman. Zòn metwopolitèn Pòtoprens lan, li menm pou kont li, genyen anviwon 20 gang ame k ap teworize popilasyon an. Se Léon Charles k ap pale. Yo touye polisye lè yo vle. E Léon Charles pwofite pou denonse atitid konplis Divès sitwayen pa rapò ak bandi yo. Kisa w vle pou yo fè? M ap ba w manti Leon Charles. Kite lapolis ta pran kontwòl sitiyasyon an la nèt epi pou wè si s on ti grenn ti vòlè bò lakay ki genyen pou wè si y ap kite l grandi. Men jan bagay la ye la w panse ke popilasyon an pral antre nan yon lojik pou batay fas ak bandi? Eske w panse popilasyon an ka antre nan yon lojik pou denonse bandi? Se bandi yo ki chèf yo, se bandi yo ki lapolis pou yo. Yo pa wè la police se pou w dakò ou di ke sitwayen yo konplis ret trankil tande Leon Charles ou wè la vilaj de Dye kite w ta ratibwaze vilaj de Dye swa ou arete izo mete l nan prizon ak tout klan ni an epi yon kò polisye antre anndan se li menm kap kòmande anndan gade pou w wè si popilasyon an li menm pap asoupli. Fò m di w, Ayisyen yo kòmanse gen lespri, yo ka je, yo ka jwe jwèt la wi men fòk yo konprann kisa k ap pase. Ebyen Leon Charles kontinye pou l di ke aks woutye yo ki genyen antre Matisan 1 ak rès zòn yo dezòmè aksesib ak sikilasyon otomobil gras ak entèvansyon Lapolis Nasyonal Dayiti an depi mwayen materyèl trè limite. Daprè DG AI enstitisyon an, eske se lapolis ki pèmèt pasaj fèt nan zòn sila oubyen se mesye yo ki gen bòn fwa ki pran yon ti poz sou batay la oubyen batay ap fèt anlè donk yo pa okipe yo de anba men a nenpòt ki lè bagay la kapab dejenere? Ann gade e tande alafwa Leon Charles. Ax, Mars 600, Maryani, Jan m di l la, se pa on operasyon lapolis t ap mennen pou konsekans Lutte Confederate. Wout la bloke pandan kèlke tan, 2 ou 3 jou. Bandi ap tire des 2 kote de la wout. Li te pran yon ti tan pou lapolis konprann sa k pase a e monte yon operasyon pou ouvri wout la a sikilasyon. Jan n konnen li, se yon wout ki enpòtan pou peyi a, li bloke 4 depatman, ki enpak sa genyen sou ekonomi peyi a? Lapolis pran dispozisyon pou, avèk tout sa l genyen, pase sou wout la, mete onivo de Pòtay Leyogàn jiska Premye Avni Bòlòs. Sikilasyon kòmanse reprann. Nou fè travay pa nou. Men lapolis la pa ka sèl sou aks sa a. Paske kesyon sekirite a se pa yon travay de lapolis sèlman. Nou bezwen akonpanyeman tout moun. Travo piblik nou fè travay pa li, yo kòmanse. Antite ki enplike nan ramasaj dòti nan peyi a, nou envite yo akonpanye nou. Vyolans ki tap fèt lan se pa lapolis ki tap fèl se te bandi kap fèl li pwovoke deplasman de moun nan zòn nan leta sipoze adresa adrese sa yo kontinye gen moun ki deplase ki kite kay yo akoz de bandi ap rann lavi yo difisil map di lapolis ap fè travay pal li bezwen akonpanyeman tout òt antite yo. Men l bezwen tou pou n poze kesyon gang ame nan peyi sa. Sa m pral di la k ap etone n, men m ap di l s on verite. Nou s on fòs de polis. Menm fòs de polis la, li bezwen anviwònman sekiritè pou l ka bay sekirite. Nivo de vyolans k ap fèt la a, li anòmal e sosyete a sipoze soulve kont li. Nou menm ki jounalis la, nou fè pati de sosyete a. Fò n soti pou n vin travay, fò n soti pou n ap fè aktivite pa nou. Men m pa santi revòlt sa antan ke sosyete. Ebyen merci la famille paske m konnen depi se chèf polis la ki pale pral gen anpil kòmantè sou chanèl la e pral gen moun kap bat bravo pou Leon Charles men gen moun tou kap voye Leon Charles. en bas. Merci. Un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mandez à fois mes amis proches pour capable abonner à la chaîne là et puis pas oublier bah, nos petits bleus hein, pour nous dire que vous appréciez le travail. Et puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!